E genyen lòt nèg tou yo di m ki tonbe, e nèg sa yo menm yo te tonbe pandan yo ta pral ranje telefòn bò katedral, enpi yo te fè antèn sou nèg sa yo, nèg krache dife yo, yo pran nèg yo, yo ale avèk yo, yo touye yo. Ebyen, jan nou te anonse li deja nan emisyon Antesedant lan, kidonk Kempès li menm ki se chèf anlè Bèlè, ebyen Kempès li sòti nan silans li, bagay la fè Kempès mal jouk nan zo. e dènyè fwa nèg yo te fon pote boure sou nèg Bèlè yo, yo te ouvè kout bal sou yon transfòmatè ki alimante tout lign Bèlè a, kidonk aktyèlman la Kempès li menm li nan blakawout, plizyè lòt zòn nan anndan Wo Bèlè yo nan blakawout, ebyen Kempès sòti nan silans li, Kempès pale. Kempès di anpil koze, antouka la fami ann tande Kempès li menm ki t ap pale nan kad yon entèvyou li te akòde nou Kempès di anpil koze antouka la fami ann tande. E aprè n ap retounen pou nou kapab boukle emisyon sila. Bon e Kempès pou listwa e pou laverite di nou kisa k genyen anba menm nan Bèlè? Bon men sa k genyen frè m. M ka di w sa granmoun, mwen menm la pou sosyal. Ou konn sa m di w lan? Tout moun zòn lan ansanm avè m. Ou konprann? Menm lè yo ta ban m yon trant kat, tankou diri, trant kat la m fè l transfòme an kateven dis. Ki sa w konnen? M pran sak la, m chire l, sa ka jwenn twa mamit m ba yo, ni pwa. Oke? Men sa k te mennen diskisyon an frè m. E menm moun k ap fè pwòpte yo anba a. Ok te gon basen ki sal youn nan nèg yo pwòptel lè yo fin pwòptel kounya lè lapli vini pou dlo tonbe pou tout moun jwenn pase kamyon dlo pa tèlman antre fasil men moun nan paka al achte yon bokit dlo 9 dola 7 dola ok brèf ok anba pwòp met kouran e avanse map avanse gen youn ki rele Makendy manman te vin pran dlo manman fè plizyè vwayaj nèg yo pa gad sa. Youn nan pitit dam nan li desann anba sak rele Mackendy a li di oh gad jan Ricen Martin bèl moun yo ap travay pou grenn diri gen kap kontan gen pap kontan ok brèf ok sa patnè t netwaye basen lage fatra nan basen an ok sak vin gen kounya yal rapòte ti manno yo voye fatra sou manman Mackendy an e manti manmi an vin kotem. Lè manmi an vin kotem kounya m bay kò manmi an sa m di a manmi ou konn sak genyen talè nap pale ou mèt ale map vin kote w ok brèf e pandan m lakay mwen yo dim men nèg 86 la ap desann avèk zam nan men m desann m wè tout nèg avèk zam nan men yo mwen menm lèm desann m di o mesye sak gen la o wi yap sesi nèg sa yo pap ret la m di kijan mesye nèg yo nèg zòn nan kounya m di mesye ann moute m moute avèk nèg yo m di m pral jere sa. ok Eee kempès m wè apèl la pa pase byen non nan moman la. Ok ou tande m la? M tande w trè byen kounye a la. Wi ou pran nèg yo ou di ou pral jere sa. M pral jere sa. M moute ansanm avè w nan baz yo. Sa w ka jwenn 95 pou san renmen l 5 pou san pa renmen w. An n jere sa. Ou wè pandan ti deblozay sa pral gen yon fil bagay. Ok n poze ansanm avè w. M pran yon granmoun nan zòn nan pou m al jere sa anba. Ou konnen nèg yo desann lè yo vin pete bal la, lè yo pete chodyè yo tire nan laglasyè, nèg 86 yo nèg Simano yo. Yo pete bal, pandan yo pete bal kounya mwen m te anba map moute lè yo tire sou mwen, pandan yo tire sou mwen ou konnen mwen menm m pap ret gade mwen menm a tout sa m poko vle tire sou yo yal dèyè pil nèg solino pou yo vin tire la ou konn sa lè yo bezwen bakòp yo di. O wi kempes gen de kidnapin nan cameroun yo prale pou yo vini yo pa janm bay kijan bagay la ye non wi soyez pou la verite m pa renmn nan bagay sa zanmi ok kounya la lè yo tire nan yon chodyè la sak fèm pral dedouble lè yo tire nan yon chodyè la ki bay ki alimante tout zòn nan kouran ok ok ou tande m frèm lè yo tire la m vin wè nèg yo pa vin pou jwèt mwen met pyem atè kounya mwen m depi m met pyem atè bagay yo gate. Ok. Mwen ak anpil moun ki vin pale ansanm avè m. Pandan yo vin pale avè m, m fè nèg yo repliye. Ou konnen pèp zòn nan ap mande lapè, nèg yo anreta yo, yo tire sou pèp la. Yo tire sou yo. Pandan m wè nèg yo tire sou pèp la, m di pèp la retire kò nou nan lari an. Kounye a la, sa. Nan lè m monte. Sa rete, mwen pouse yo. Bon sa vin pase k fèw wè ni biznis misye a boule ni yon lòt bagay boule m pral diw byen m repliye An palan de biznis Manno a an palan de biznis Manno a. An palan de biznis Manno a Ok. m repliye m di tout nèg ann repliye gen youn ki menm Makendy an ki lage diskisyon an misye gen yon Uzi nan menl misye pase yon kote k rele nan Belo misye ouvè bal. Anba je. Konnya lè nèg yo lage dèyè l. Yo reprann l. Se gentan chape li menm an w lòk kòmandan. M pa site non l, bagay sa yo pi devan si gen plis map nome non l. Kòmandan sa, èske kòmandan sa se nan lapolis li ye aktyèlman la a? Misye nan lapolis. Nan ki kò misye ye? Wa konprann. Misye, misye se yon 26 zièm. Lè li fè pi a wo yo. Nan ki kò li ye? Nan ki kò li ye? Nan baz 90 li ye. Nan baz 90. Nan ki kò li ye nan lapolis la? Misye, misye nan crème et bleu. Misye ye. Crème et bleu. Yeah, misye nan crème et bleu. Misye ret nan Estil moun li nan Belo. Ok. Ok, lè nèg yo, misye te ka fè moun Belo pran bal. Paske li menm avèk Mackendy an ki vin tire, nèg yo fè repli. Ok. Men yo poko janm fè anyen. Apre gen youn lè ou kwaze avèl nèg pòv a anafa nèg yo misye ale misye rele debade ok esat fè gon lòt kay ki pral boule si lè ou kwaze avè ou pa fon anyen epa sa misye al dèyè yon manch onè fini mèt nan men yon kòmandan bò sen michèl misye dekwaze misye antre nan belo li vin jwenn avèk makenzi avèk kòmandan avèk li menm yon lòt moun yo kounya la yo desann kounya bosal. Sa vle se nèg yo bezwen kaze zòn nan. Lè moun, nèg yo wè, nèg yo bezwen kaze zòn nan, lè yo fè replik avè yo. Kounye a, kay madanm misye te bon se studio devan an, kay la ap boule. Men kiyès ki boule kay sa a? Èske se menm nèg pa w yo ki boule kay la? Non, m pa pral di menm nèg pa m. Ban m di w byen, majorite pèp la pa avèk nèg sa yo. Wa konprann. Pase nèg sa yo tanzantan yo vin siye yon timoun nan zòn nan. Nèg sa yo ap leve kòb. Bèlè, yo kenbe yo sekestre pa gen moun ki jwenn anyen. Enben, jan batay la ye la, èske son batay wo bèlè ak ba bèlè? Non, kòm si w, nou pa nan wo bèlè a ba bèlè. Son goumen ant Risti Mas anwo a Risti Mas anba. Ok. Son ekip abolotcho, ou tande, son ekip abolotcho, nèg 90 yo kap pran kòb yo, Kap sekestre kob yo anyen pa rive sou pep la. Men nan men kiyes neg sa yo pran kob sa menm nan men kiyes. M pral di w nan men tankou egzanp nan men moun pa yo sa nan gouvènman yo gen dwa reprezante bèlè yo di yo reprezante bèlè yo kenbe kòb yo kòb yo nan men yo. Men nan moun pa yo eske w pa konnen kèk moun ou pa gen non kèk moun ke nèg yo konn al pran lajan nan men yo. Non m pa gen non m ka gen non ti manno e li menm depi yo mare l lap bay kiyès paske kòb toujou vini. Sou non bèlè. Kiyès ti manno wa kiyès ti manno wa menm ki konn al pran kòb la. Ti manno 90. Ok. Wap gade ankò wi. Nèg yo tèlman fòkè, yo wè sa yo te konn ap fè nan zòn nan, lè yo desann yo tiye timoun zòn nan, mwen menm menm vin kanpe m pa vle sa. Wa konprann. Ann imajine, si nèg ap fè pwòpte nan yon zòn, wa ka di wal tiye l, tankou an palan de nèg mas rèd rèd yo, wa konprann. Nèg yo tap fè yon ti penti la frè, yon kotize. Ma baw lide sa fèw pa vle wè nèg règèt yo. On ti penti kap fèt la nèg okotize yo pentire zòn nan tankou kay ki tou sou lari yo pentire. Nèg sa al leve 200 mil dola sou non nèg yo wi. Nèg manno yo? Wi nèg nèg 90 yo nèg manno yo leve 200 mil dola lè yo vin konnen nèg règèt yo konnen yo kòmanse ba yo danti yo vle tiye yo. M la pou m siye yo manti Men yo pou pa ki ka rezon siye yo. Kempès nou pa chita otou d'une tab pou nou jwenn yon lapè paske a chak fwa genyen bal kap tire ant nèg anwo ak nèg anba se plis popilasyon an ki viktim eske nou pa genyen sa an pèspektiv. Ok, ou poze m yon kesyon map reponn ou. Banm zo byen. Wè mwen menm m ret nan 5 mèt mwen. Nan fè mèt mwen ebyen pou tèt sa aprè deblozay la frèm m vle pou tout moun retounen lakay yo nou fon pwogram le 20 tout moun vin gen konfyans ou wè janm kanpe a mwen menm kanpe nan sen mèt mwen wa wè janm diw lan tout moun ap retounen sak te deyò lakay yo yo retounen men yo vin ap jou jwèt la kounya men ki garanti moun sa yo genyen ke nou kapab pwoteje yo pa bliye e enfòmasyon ki vin jwenn mwen la ta fè kwè nèg krache dife yo fon pote boure. Sou neg yo anba la gen moun ki mouri. Wam zo byen. Neg sa yo mka di w e fo film yap moute. Yo paka moute nan bom nan. Tout otan blanm egziste e manman pèpetyèl avem. Yo paka moute. Ou wè la ou konn sa misye fè? Li fin jwenn avek jounalis oubyen ki rele Mackenson Remy an kay blan kap mete yon pakèt bagay sou do zòn nan. Yo di yo e yo te konn ap bloke kidnapping. Manti! Nèg sa yo te konn nan tèt kafou a la lè machin ap pase yo pè yo paske yo wè twòp nèg atè a ok frèm nou menm kibò nou ye nou anndan kisa nap veye nap veye nèg krache dife nap veye nèg jenèf ok. Men kòman batay la ye nan moman an avèk nèg jenèf yo paske enfòmasyon vin jwenn mwen la gen nèg sitou nan nèg dèdè yo ki tonbe la nan batay ant nèg krache dife yo avèk nèg dèdè yo. Evas goumen te genyen wap tande frèm evas goumen men sak vin pase. Nan nèg sa yo jodi a yo ka pèdi 3 nèg m ka zo yo nan timoun bèlè kisa nèg yo pran lepezi e desann bò katredral ok frèm desann bò katredral swa yal ranje telefòn yo ou konprann bay gen antèn yo pran nèg yo epa kout bal ki te gen ok epa kout bal mwen menm nèg sa yo tap ba kout bal poum ta la poum pèdi 3 moun manti. Ok Nèg sa yo elas yo met pye nwa atè vin fè epa bay pandan moun al ranje telefòn bò katredral anlve pou al fè nèg ou pran pou pou jwenn yon moun baw antèn pou al pranl manti sa pa goumen sa rele goumen masisi met pyew atè pran lari a map pran lari a. Kempès pou listwa e pou laverite, m te met drone mwen anlè sou Bèlè. E m remake te gen yon var ki te separe ant, m kapab di legliz, legliz ki bò plas Dèlma, Dèlma 2 a, avèk nou menm anlè a, gen yon var. Men kounye a la, èske nou gen garanti nou kapab pwoteje moun yo ke n ap mande pou tounen an, anba a, avèk nèg sa yo ki nan var la? W ap tande m granmoun? Tout var valide pou mwen, mwen menm. Tout var, pa gen youn ladan yo ki ka va ekpe tèt yo ladan. Gwo bagay ki zou labouyi pou chat. Depi w bay tèt ou labouyi pou chat. Wè pèp la mwen menm map jere a m prè pou m bay san m pou li. Pa gen youn ki ka vin fè w makak. Kòm tande yap mitipliye yo si Manno 90 ale la jwenn ansanm avèk Jan Gazi gen moun ki wè l. Lale yo wè l nan kloròks gen moun ki wè l. Map tann frap mwen yap vin bay la. Yon sèl bagay map di lapolis rese kòl nan sa. Paske misye bay jenès pou yo ka vin fè masak sou pèp la ki fè misye ap fè sa. L ap lage diskredi. L ap di kidnapin nan ri se matebòk ame yon manti. Pa gen bagay sa k fèt la. Ou tande frè m? Se abi misye bezwen vin fè nan zòn nan. Ki abi? Sa vle di depi yo vin ba l yon tripotay, li vini pou l vin fize timoun nan zòn nan. Pa gen sa. M se yon nèg. 2004 pa 2022 wa ka vin pran moun nan pou vin siffel konsa ou te fè moun pou vin siye moun nan. Kempès pou listwa e pou la verite ou di gen moun ki konn baw diri ki konn baw bagay pou w ede pèp la anba nan bèlè eske w kapab di nou kèk moun ki ede w jere pèp la anba. Majou. Mwen menm li pa vini otomatik sou mwen. Ok se yon kat yo te vin bay la se menm nèg 90 yo te gen kat la nan men yo yo te banm 30 kat se sak di 9 anmit yo ou konn kisam fè frèm m gentan konnen m gon pakèt moun ki sou kont mwen se sak di 9 anmit paka fè anyen pou zòn nan lèm te vin gen 10 ou 15 moun kounya menm lè ou bay 2000 3000 li paka fè anyen ou konn sam fè kounya mwen menm. Fini sa ou mete yo la avek pwa yo sak ka jwenn de mami m tou fè yo vin avek sa tou oubyen gen sachè m ba yo ok de twa mami pwa e menm nèg sa yo pandan map di w sa nèg sa yo pa anyen nan zòn nan la nèg sa leve kòb sou do pèp bèlè yo deyò aktyèlman si manno a gen kòb nan menl la yo rapòte m misye gon kòb nan menl la pou moun bèlè kisa l vin fè la men jodi a konbyen jodi a 27. Hein pèp la paka renmen yon granmoun pèp la ap renmen moun ki avèl kap fè sosyal la ok kòb ou nan menw la men jodi a 27 ki film ou vin fè la li flou oh oh an pandan se tan kòb ou nan menw sou do moun bèlè wap anfèmen kay 40 mil dola ou te rete tèl kote kounya lè w santi w paka rete ou anfèmen yon lòt kay pou 40 mil dola an pandan se tan pèp la menm li nan mizè. Map di otorite yo sa jounen jodi an la, misye pa anyen nan zòn nan la. Chache moun ki responsab, si yap bay yon èd ki responsab bèlè ok, misye pa anyen. Yon moun ki bay misye bagay pou non bèlè, sa bay pal li ba li. Ok frem. Sal bay pal li ba li. Li pa bay bagay pou belle. Men jwet la 27 moun yo pa gen anyen nan men yo la. Tout moun ap jofe kyes ou konn yap jofe. Mwen menm wi yap jofe eskem pa gen anyen nan menm. Yap jofe lot neg yo pa gen anyen nan men yo. Yap jofe neg Felix yo pa gen anyen nan men yo. Yap jofe neg anba mòn yo pa gen anyen nan men yo. Tandiske misye leve yon ekip kob sou non belle. ok. Ok kempès m kwè nou pale ase kidonk pou listwa e pou la verite nou mete lè pwen sur lèz i. Ya paske nèg sa se se son de abolotcho ok nèg sa yo pa itil pèp la anyen pandan yo wè yo pa itil pèp la anyen yo kanpe abolotcho de vin siye ti moun zòn nan kijan pou vin siye yo a ou bay vi pou vin siye a si nèg sa yo pou yo vin siye ti moun zòn nan. Si janm gen yon nèg ki fè yon resèt nan menw la manti ki vin foure yo vin mandew ni 100 dola ni 200 dola manti pa gage sa bar yo ap jwe pandan yo te anlè a yo pa la kidnapin pral fèt la se yon manti yap bat pou yo grafiatize zòn nan yo pa kap men pou jwèt ok kenn fè kob yo tou anbo ok e al mande chofè yo sèlman se lè mwen menm pap asepte pou yo vin fèl la wi. Pandan w wè nèg sa yo deyò a yo menm yo menm nan yo pral mande chofè yo chal mas. Yo pral fè resèt chal mas. Pa ka gen sa nan zòn nan la. Ni moun k ap fouye moun la nan san fil la rive. Ou wè mwen m gen kontwòl la. Soti depi anba mòn nan moute rive kafou 10 la la la pa ka gen bagay sa. L ka gen pi wo yo a. Ou konprann? Ka gen pi wo a pa ka gen la. Ou tande frè? N ap goumen pou zòn nan reviv. N ap goumen. Pou moun ki pa ka peye kay 30 mil, 40 mil dola Delma, yo retounen nan zòn yo. Se la yo gen kay yo. E pou yo vin konstwi kay yo, pou yo met pòt ladan pou yo vin ret ladan. E mwen m kanpe anfas nèg sa yo k ap vin fè pèp la, k ap vin fè pèp la e malfezan la. Gad w ap pran kòb sou do pèp la. Anben ok chè mèt. Ok, ok, ok, anfòm. Dakò frè m. Ya. Comme toujours la famille, un maximum de commentaires, un maximum de partage. Mandez à amis, famille proche pour abonner avec Chanel Silla et puis pas oublier bah, nos pouce bleu bleus pour nous dire que vous appréciez le travail et puis après qu'est-ce qu'on dit À la prochaine